Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre laka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo anpil nan la repiblik, men jist avan de kòmanse, banm ba nou ti enfòmasyon sa yo an vrak. Yon ajan Boyd, li menm ki viktim nan operasyon Vilaj de Dye an mas 2021, misye paralize. Daprè Sant Karl Lévêque ki kritike leta ki pa fè anyen pou kapab ede sitwayen sa a, yo te pwomèt li y ap ba l yon paspò diplomatik pou te kapab al pran swen nan peyi etranje, sa pa fèt. Lapolis. CSPN, Premye Minis Polisye sa te al nan operasyon vilaj, men jounen jodi a la li sanse paralize. Fòk nou fè yon bagay pou li. Se sa map di nou an wi. Nou mete nèg yo nan yon sitiyasyon kòmsi pou yo pa fè anyen ankò pou kapab jere la repiblik. Prefere ke nèg la zanmi yon bandi paske. Dèfwa nèg la gen dwa gen yon pwoblèm se bandi a li rele pou kapab ede l. Toutotan nou pa pran bagay sa yo an kont nou pap fè peyi. A w ba w wi nou pap fè peyi paske imajine w yon nèg al nan operasyon lè nèg a mouri yo bay fanmi li yon 75 yon 100 mil goud apresa yo ka fè yon 2 mwa ap bay chèk. anyen ankò e le pire se ke yo konn menm mande madanm nèg sa yo fanm atche mesye nou mechan nan peyi a wi mesye pran ka polisye sa ki paralize paske nou te voyel al riske se te kapab pou ede peyi a sekirite lòt moun nan peyi a men jounen jodi a sa pase fòn jere sa dosye jij Garry Orelien se dosye sa ki fè la une de laktyalite. Gary Orelien, bon misye la li menm, li parèt, yo bal dosye Jovenel Moïse lan. Se misye kap mennen ankèt. Dè le premye jou ou wè Gary Orelien se yon nèg ki vrèman detèmine o pwen ke anpil moun ap bat bravo pou jan Gary Orelien afiche l nan dosye a. Men vwala, jounen jodi a la, gen anpil pawòl kap pale sou do Gary Orelien. Premye pawòl ki ap pale, kòmkwa eum lansyen DG de la pnh, Léon Charles, li ta bay jij Garry Orélien 2 pwen 5 milyon, pa dola non, de goud, pou ta kapab tande l, swa yon total de 20 a 25 mil dola ameriken, se sa? Bon! Jij la se li menm ki granmoun, si sa y ap di yo se manti, jij la konn tout sa pou l fè. Men si sa yap di yo tou se verite, jij la mechan. A wè, jij la mechan. Se sak fè w wè rnddh te gentan foure kò l nan koze a la a pou kapab denonse atitid jij Garry Orélien afiche nan dosye sa. Si se pa ta vre m panse ke Garry Orélien Gen anpil nèg lap rale la a pou ka menm mete yo nan prizon. Men si se vre mesye, peyi a fòkè. Peyi a pa gen moun nou ka fè konfyans. Sa vle di la a, yon dosye si epineu konsa, yo bay yon nèg ankete sou li, bon nèg la vini papa, se kòb pa l li vin fè. Menm jan avèk jij ki li menm te pran desizyon pou te kapab blanchi Vitelòm. Donk nou konprann jounen jodi a la a, bagay la fòk li repanse. Gade banm di nou yon bagay. Jounen jodi a la, èske w konnen si w gen yon pwoblèm w al nan pakè, avoka ki genyen nan pakè se menm jan avèk nèg k ap chaje machin wi. Nèg la parèt la li di w sa m fè pou w sa, ou konprann? Depi w gen yon dosye la lè w gade w wè se avoka ki vin jwenn ou. Ò nan lòt peyi lè w gen dosye w, se kabinè avoka w tcheke. Men isit nan peyi Dayiti se avoka k tcheke moun. Depi w gen yon pwoblèm, avoka tcheke w. Ou te kapab tande avoka ap joure w jodi a la, men imedyatman w gen pwoblèm yo te gentan zanmi w. Ou pa konprann non, paske se afè yap chèche. Gen nèg ki bay tèt yo la euh misyon kòmsi pou yo fè yon 100 dola ameriken kanmenm pa jou pou pi piti. Donk se konsa dosye a la pral pousib, si dosye a se konsa l pase sè ke bagay la byeze. Jovenel Moïse pap jwenn jistis. Eh Gary Baz patnè m, ou te ka malere, ou te ka bezwen fè lajan men e pat nan kondisyon sa pou ta fè lajan. Paske yo konfye w yon misyon, yon misyon enpòtan konsa, si wi ou fè sa enben ou kraze bagay la. Akò Montana, nèg kòmanse ap depoze dosye pou kapab vin prezidan oubyen premye minis. Se nan sans sa a, genyen Steven Benoît ki fè yon twit, alò m pa konn si se vre paske nou konnen kesyon de twit, anpil nèg konn fè fo kont epi twite sou non lòt moun. Dizan ke, chèr kompatriot, jè l'onor de vous annonse ke jè soumi OBSA de Montana ma candidature pour le poste de Premier ministre de la transition. Travaillons ensemble pour Haïti en appuyant le Conseil national de transition. Haïti d'abord, maintenant et toujours. Bonne chance Steven qui souhaitait venir Premier ministre transition pays ici là. Rebondissement dans les affaires qui concernaient Pastè Amel Lafleur. Ebyen fò n di ke genyen pastè Armel Lafleur ki genyen 72 hèdtan pou li mande yon ekskiz piblik pou difamasyon paske l ap mache di li te bay fanmi Stephanie ki viktim zak vyolans anba men li lajan. Yo di l bay moun yo lajan, or moun yo ta di ke yo menm yo pa resevwa lajan. Ann tande kòman sa te ye nan mikwo konfrè nou yo nan Caraïbes FM. Dosye Arnel Lafleur, manman viktim nan some pastè Lafleur ki pa sispann klewonnen nan radyo li te bay fanmi an lajan pou fèmen dosye sa. Manman viktim nan di l pa janm resevwa okenn lajan nan men pastè a ki dwe prezante ekskiz piblik epi rekadre verite an. Pastè Amel genyen 72 zè pou sa, sinon l ap trennen li devan tribinal koreksyonèl pou difamasyon, daprè mèt Emmanuel Jeanty ki te nan mikwo Marc Guerson. Felista. Marc Joël pa ou jwenn ekstrè sonò mèt Emmanuel Jeanty ki li menm se avoka manman viktim sa, dam sa ki jodi a se avokat nou raple sa ki te di li viktim anba men pastè Armel Lafleur. Donk manman ki some pastè Lafleur piske Li ap mache di nan radyo ke l te bay fanmi an lajan. Joe Mega, nan emisyon Boukante Lapawòl, kote ke pastè Amel te envite ansanm avèk tout avoka li, yo te vle fè konnen ankor une fwa ke yo te bay paran Stéphanie Jean Pierre yon afè de 50 mil dola pou te kapab kanpe dosye sa a, paske se yon dosye kokiy vid, tankou jan avoka yo konn abitye di, avoka pastè a byen antandi. Yo te fè konnen tou ke manman viktim nan alepòk, manman minè la, te ale nan tribinal de pè de Dèlma kote yo te wè yon jij ki te rele jij Belo Denissaint e ke menm avoka a tou te pale, te site non jij sa nan emisyon an. Donk manman an santi ke ankò inifwa li bokou, li trè trè endinye. Li di bon li pa janm konnen ke l te janm resevwa lajan swa an konpansasyon nan nenpòt ki manyè la, l pa t janm resevwa lajan ditou. Donk li mande pou pastè Amel prezante ekskiz piblik pou l kapab rekadre laverite pou l al di ke ke l pa te janm bay lajan e answit si l te bay lajan ki kote l te bay lajan, ki kote l te siyen, ki kote l te pran, ki foto k te genyen, ki rapò, ki sa ki pwouve ke li menm li te bay lajan. L pa t janm resevwa ni kòb ni jodi, ni yè, ni demen. Pat janm gen bagay konsa ditou. Non, manman an voye ba li toujou sa n kapab rele yon somasyon, yon somasyon an rektifikasyon pou misye kapab retabli laverite. Paske misye se mantè ke l ye, selon manman an. Selon manman viktim nan, misye se yon mantè, se yon fyefe mantè. Li pat janm resevwa kòb nan men l, li pa te janm gen bagay konsa ditou. Avoka l pa te resevwa kòb nan men l pou te kapab bay li, pa t gen bagay konsa. Donk, li mande l pou l kapab rekadre verite a kareman, premyèman sou zafè de lajan, li pa t janm resevwa lajan, se manti ke misye ap bay, epi dezyèmman tou sou zafè ke l te ale nan jij de pè ki nan Dèlma, devan yon jij de pè ki rele Jan Belo Denisen, kote l te pote lajan ba li. Li di tout sa yo se manti pou misye kapab rekadre laverite. Si l pa rekadre laverite, li bay 72 è epi li menm l ap trennen l tribinal pou difamasyon. Pou bò pa l, avoka pastè a kanpe fèm dèyè deklarasyon sa a kòmkwa fanmi an te resevwa lajan mèt Guy Alexis, menm si l pa gen okenn dokiman ki ka pwouve sa, vini ak divès agiman ki montre se verite. Avoka pastè a kalifye demach lòt pati an kòm lave men souye atè mèt Guy Alexis nan mikwo Marc Gerson Philistin. Bon se pou kesyon de pastè a di, bon se se c'est une évidence sof ke se jiska prezan le pasteur a m'a appelé pou dire ke pou me dire ke se qu'il a reçu cet acte peut être vendredi dernier men m poko genyen l nan menm pou m wè qu'est ce qui est dit ladan e par la suite pou m wè ki reyaksyon ke m pral pote se pa bon la se peut être de faire Vouloir faire de ce qu'on appelle une mouche un éléphant nèt se yon bagay ki di nan tout conclusion, nan tout echanj ki fèt yo ke ki a eu peut être une transaction en ce sens et voilà m pa wè poukisa pou ka genyen yon demande pou ta genyen yon bagay des faits diffamatoires tout et tout. Bon, ekoute, se la tou senpleman tout moun ap toujou mande kopi. Kopi de ki sa? Pa egzanp, lè w ap nan kesyon sa yo, w ap fè yon tranzaksyon nan yon dosye, se pa kliyan an pèsonèlman ki fè tranzaksyon an, se kabinè ke l te pran. Ou ka wè ke avoka sa gade papye sa a jiskaprezan, ke li pa janm bay pasyan li. Se de la menm fason ke kant, pa egzanp, on a, on sè toujou plen pou dire ke. La viktim n'a pas de sètifika tou e tou. Sètadè lè w'ap pale m de papye sa a, lè w'ap mande de papye sa a, ou pral wè ke se menm bagay la tou. Bon, li pa ka son erè. Li pa ka son erè, se pa a Amel, disons d'avoir. A se pa au pasteur de si li te ka mande papye sa a wi, men se pa li ki t'al regle kesyon an pèsonèlman, se te par le biyè de ses avocats, kounye a la li ka toujou. ap mande avoka pou l fè l genyen tit sa a, e par la suite, etant donné que l'avocat n'est plus titulaire de ce dossier, ou ka wè ke avoka peut-être par ce qu'on appelle rancune tou e tou, jiskaprezan li pa bay pastè a reçu a, tout bagay, men sa pa vle. Bon, jiskaprezan m pa genyen, m pa genyen e eksplwa nan men m. M poko ka di kisa m ap fè, kisa m p ap fè. Dabò. fè m wè sa ki ladan l, e pa la swit se lè m fin wè sa k ladan l m pral konnen ki reyaksyon ke m ap genyen, ki reyaksyon ke m p ap genyen. E pa la swit la ou ka menm deja antrevwa reyaksyon m, m ka di w konsa ke se de voulwa fè d'une mouche un éléphant, a savwa sa n rele fè difamatwa, si se sou sa l chita la se sa m rele lave men su atè. Pastè Amel menm mesye genlè misye gon kwòk nan tèt li wi paske jan bagay la ye la vire tounen dosye sa tanzantan l gon rebondisman ladan li antouka Amel Lafleur jiska prezan m swete ke se Bondye ki pou di yon mo pou ou nan dosye sa paske lajistis pap ka blanchi w menm si se ta vre menm si se pa vre lajistis pap ka blanchi w men se pou Bondye fè chemen avèk ou. Pou si se vre, ebyen tout moun wè sa. Men si se pa vre tou, pou tout moun wè sa. Paske mwen menm pa ka diskite pou bòdè. Ok pastè. Bon, nou pral tande yon lòt entèvyou. Se konsènan le dosye de Phaniel ki resevwa yon bal nan ponyèt. Epi li pèdi moto l pandan plizyè ajan swat t ap tire sou yon machin vit tente yo te mande kanpe e ki pa t vle kanpe. L ap eksplike tout sèn nan e nou menm nou kapab tande e konprann alafwa. Lapolis t ap tire dèyè yon machin vit tente ke yo te kanpe ki pa t kanpe e misye resevwa yon bal nan epòl e bal la toujou nan epòl ou. Bonjou. Bonjou Bob, bonjou Guerrier, bonjou tout ami oditè k ap tande m la. Mwen se Edmond Faniel. Kounya la, se chofè moto m ye. Depi a laj de 12 ans m pèdi m pèdi manman m pèdi papa m sa vle di se mwen menm kap bat do pou m fè bè m pat gen move etansyon nan tèt mwen kòm si jan nèg yo ap fè it deyò a pou m fè l tou sa vle di m chwazi chofè moto a pou m jere tèt m kounya la pandan yè m al depoze yon mesye nan ri dè kazèn bò bouchin yo pandan ke map tounen sou gran ri nèg skwat yo yo te kanpe bò dye ki te sid yo. Yo kanpe yon vit tete. Dèyè vit tete a gen yon bwat, mwen menm mwen dèyè bwat la. Kounye a yon kote a, m kanpe nan bò, m pa double. Paske se lapolis k ap fè k ap fè tchèk, m jès kanpe. Kounye a menm kote a, nèg yo ouvè, m pa konn sa yo di w, pale avèk chofè vit tete a, yo ouvè kout zam sou vit tete a. Mwen menm, menm mwen te dèyè bwat la, mwen resevwa yon bal. Kounye a menm kote m resevwa bal la, m pa wè si m pran bal la. Se yon dam ki di, O, ou se yon moto men ou pran bal, ou pa wè si ou pran bal. Kounye a la, lè li di pase bonswè kòl ou. Lè m pase menm sou èpòl mwen, Kounye a la m on glòb san moute. Kounye a m met, m met, m apiye moto a sou ti pye nan mitan lari a, mwen mete m aleteyè anba galri a. Kounye a la, gen yon chofè moto ki rekonèt mwen, ki wè m, ki di, O! Apa w pran bal menm? Kounye a m di, Wi, mesye eskwat yo k ap tire, mwen pran bal. Kounye a menm kote a, li mete m dèyè moto l, li mennen m lopital. Kounye a la menm, m al lopital, lè m rive lopital, yo fè tout sa k nesesè, yo ban m pansman, men yo pa, m pa retire bal la. Kounye a menm kote a. Lè m tounen anba sou Gran Ri a, m panse m ta ka jwenn vye moto a pou m degaje m. Nèg yo pran moto a, yo boule l. Lavi m liye, m pa gen anyen. M te gen yon premye moto, vòlè pran l nan men m. M pa t oblije al bagay sou li. Kiyès ki boule moto a? Nèg skwat yo, nèg skwat yo sou Gran Ri a k ap fè tyèk ki boule moto a. Kounya menm kote a, se yon patnè m ki wè m nan fè m taye jèn mwen e li pa vle pou m dekouraje, pou m chanje ide. Li di m konsa ke l ap ban m yon vye moto kontra pou m degaje m. Kounya la, li ban mwen moto a kontra. Misye rele Bertrand, l ap tande m, l al Pòtay Leogàn. Kounya menm kote a, m apèn sou de mwa avèk moto a, li te ban mwen l pou sèt mwa. E moto pou l ta ban m nenpòt douz mwa wi, men li wè ke m te pèdi pa m, m gen pa m. Kounya li ban m sa, li di, wa kòmanse degaje ou paske ou pa ka chita e jèn ou ye. Ou gen madanm ou gen pitit, wa degage w. Kounye a men pandan m sot depoze moun nan nan rue des Casernes map tounen nèg yo ouvè kout zam sou blende a men menm m te dèyè bwat la ki avan blende dèyè blende a m pran bal. Kounye a m mete m aleteryè a kounye a la menm kote a m patnè m ki jwenn mwen ki mennen m san fwontyè. Kounye a pandan map tounen. M vin dèyè vye moto a pou m degaje m nèg yo boule l m pa gen espwa m ankò paske se sèl li m te genyen e nan kontra mwen e moto a pat pou mwen yo boule a li pa pou mwen e Bètran ki ban mwen kontra pou m degaje m yon bon patnè m ki nan baz menm kote map travay la m pa gen m pa gen resous ditou ditou ditou. Ok donk ou pase la pou w di kisa egzakteman ou pase la pou m wè. Si e kòmsi e moun ki ka ede m paske m pa gon fòs, m pa gon espwa, m pa gen manman, m pa gen papa, se jèn k ap bay tèt mwen m ye, m ap fè efò ak kouray mwen depi a laj de 12 an m pou kò m. Bal la nan kò w jiska prezan. An ale. Yo poko retire bal la. An ale. Ki nimewo telefòn ou? 48 defwa 62 47. Non w se? Edmond Faniel. Mwen salye tout moun ki sou panèl la e mwen salye lemond antye kap tande m ni de prè ni de lwen. Mwen retounen nan radyo a pou ki bi? Eh mesye ki te tiye Fernand Théogène nan li te gen pou l te prezante pakè jedi li pa prezante li te gen pou l prezante yè mardi an. Li pa prezante ankò. Jis mwen prase nan radyo a pou m mande jistis pou Fernand Théogène e mwen mande lajistis pou yo fè travay yo paske Johnny Janvier li koupab se li menm menm ki tiye Fernand and Théogène. Fernand ki te. Ap vann nan mache kokoye, Johnny Janvier te rele l pou l pote yon machandiz pou li. Vè lè senkè dimanch ki te nan dezè ki te nan dezè se 2 janvye ki te nan senkè aprè midi epi li pote machandiz lan pou li rele l nan telefòn li pote l epi pa la swit lè n ap chèche nou pa jwenn rele l nou pa jwenn li lendi nou pa jwenn li epi pa la swit madi n al jwenn li nan. Yon ponp finèb ki se Waww Non finèb la echape m. Ou di ou te konvoke sitwayen an li pa vini? Wi avoka an men avoka an konvoke l jedi li pa parèt madi ankò yè li pa parèt men nimewo avoka la bon li te bon nou ba nou li. Avoka konvoke l? Non se pakè lajistis. Wi pakè. yo ba nou premye envitasyon li pa vini yo ba nou dezyèm li pa vini ebyen kounya la yo prale yo pral konn kijan pou yo al dèyè li mezanmi epa zanmi sa ki entèvni sou radyo a di l pa konn milyounè ap pèt nan tèt li wi epa li te di lè w mande l kesyon si l prè pou l al nan dcpj li di se sa l ap tann li pa preokipe l epi pakè envite l li pa ale fè l ay terib sa. Map di Johnny janvier wi ou di ke ou pa rekonèt Fernand ni se pa ou menm ki tiyel non plis jis se yon moun ou te jwenn yon demwazèl ou te jwenn ki an detrès ke ou ki kouri frape pòt machin li li ouvril li antre li pran yon katouch li tonbe sou ou nan janl tonbe sou ou a tout vizaj li kraze zo salyèl kase nou pa gen pwoblèm men si ou pa koupab ou yo konvokew jeudi ou pa ale. Yo konvoke w yè mardi an, ou pa ale. Sa sa vle di? Sa sa vle di? Ki vle di, wi vrèman, se ou menm ki tiye l. Si w fin fè zak ou, ke w vini pou w reponn lajistis. Se pou w vini pou w reponn lajistis. Johnny Janvier, se ou menm ki fè krim ou, se ou menm ki lage timoun yo san manman, ou rekonèt timoun yo, e ou menm, an menm tan.